Chanèl sila a e se parti les infos komisè gouvènman jiridiksyon Gonayiv la mèt Serard Gazius ansanm avèk lapolis arete 4 manm nan gang lakwa peris yo ki te ale pran refij yo nan komin Henri Cèdanle departeman de l'Artibonite Fenelus Marc G Brune Delphin, Julien Ronald ak Vital Pierre ki se moun Vila yo te al kache nan komin Ennery. Antouka, moun Vila, si nou gen detay sou 4 endividi sa yo, yo akize kòm manm gang Lakwa Peris lan nan komin Lestè, ebyen nou kapab pote plis presizyon. Écoutez, ces 4 personnes là, men yo menote yo en couple, men m ap gade byen euh. Gen vizaj anviwon 2 ou 3 ki trayi yo. Wi, vizaj yo trayi yo, men èske nou ta kapab di gen inosan pami moun sa yo? Paske nou wè dènyeman te gen yon arestasyon ki fèt, yon sitwayen yo te al pran sou kabann lopital epi kèlke jou apre te gen manifestasyon pou dire ke ebyen sitwayen sa li menm Li se inosan li pa konn anyen nan sa kap pase nan la kwa peris lan li pa vreman yon gang jan yo ta vle fè konn sa. Nou prale nan kwadèboukè pou kwè liye la. Chak jou genyen yon seri de enfòmasyon ki ap tonbe sou zòn kwadèboukè a e genyen yon foto ki vin jwenn mwen e yon premye foto ki di ke ekoute sa sèt un solda du group 400 mawozo. Humm eske se vre ou pa Ben tip la li menm map gade poum wè li lonje atè a la se depi nan operasyon kite pase yo men eske nou kapab verifye paske konn genyen de inosan ki tonbe nan kad operasyon sa yo genyen yon jèn Fi se yon elèv ki pran bal depi jedi aparaman li ta mouri paske jan map gade sou foto a jan yo voye foto a ban mwen 2 kou fi sa mezanmi li tchake nèt ak bal humm tèt chaje. Genyen yon lòt videyo kote ke genyen yon sitwayen li menm ki avèk yon chemiz wouj e li pran yon bal ebyen humm se yon videyo de 23 segond men ekoute il ya kelken ki a parle a travè sèt videyo nap fè w tande videyo a men nou pap ka woule l paske Se vreman chokan set video. L pi mal. Gras a Dye ou bon non gras a Dye nèg la la pa kriye baz ou pap mouri tande baz ou tande wap pran swen ou pa pranl nan kè ou bon non ou pa pranl nan kè ou pa pranl nan tèt ou pa pranl lòt kote wap viv tande baz ou tande wap viv baz wi talè talè m la wi baz mwen. Kounya la a, an nou antre nan manman koze a. Ki sa ki rive a Moïse Jean Charles nan peyi Tonton Sam, peyi Lèzetazini? Hum! Anpil kesyon wi. Enfòmasyon an sè ke Moïse Jean Charles a ete retenu par l'immigration américaine pandan plizyè èr jounen 25 janvye a, alòske li tap sòti Qatar, li ta sou pwen pou li transfere nan peyi Dayiti. Yo manke menote Moïse Jean Charles, men pèsòn moun poko konn rezon yo. Moïse Jean Charles eksplike sa k pase a. Donk, nèg yo kenbe li, yo di li ki sa l t al fè ann Afrik. Dans un premier temps, on a fait croire que yo te cancel viza Moïse Jean Charles. Men, jan Moïse pale a an kèlke sòt nou ta kapab di ke yo fè anpil presyon sou li, presyon psikolojik, pou ta kapab destabilize Moyiz Jan Chal. Men ekoute Moyiz Jan Chal daprè sa li rakonte, li pa di anyen. Nèg yo rive yon kote, yo menase pou ta kapab menm bay Moyiz Jan Chal kouran. Yo mete yon bagay nan bouch Moyiz Jan Chal, si nan lè pou yo te retire l la yo pa t retire l, ebyen Moyiz te kapab menm toufe. S on pwoblèm wi. Men ekoute, pèp ayisyen an toujou renmen pwòp frè li. Menm lè ou son vòlè ou son kriminèl ou son asasen pèp ayisyen ap renmen w banm di w yon bagay pèp ayisyen an pa tap janm santi l byen non si l ta wè se lòt militè etranje ki vin sou sòl la la kap kraze ayisyen parèy li non sa pa tap fè l byen men ekoute etan done ke yo deja pilonnen nou yap malmennen nou nou reziyen nou Moïse Jean Charles pale pou esplike kòman sa te ye An nou swiv sekans sa. Jis apre 5 an, yo di nou gen dwa antre Etazini. Mwen menm, wè m t ap pase Etazini san tranzit m t ap pase. Pandan yo vin pran m nan, rès moun ki te avè m nan delegasyon yo t al chèche yo tou. Men apre yo poze yo kesyon yo kite yo ale e mwen menm. Yo kill menm apre lòt moun yo ale, yo di yo mèt ale, yo kontinye poze m kesyon jiska minwi. Souwè, gen dirijan ki pa vle pran responsablite yo, m konprann poukisa. Men nou, nou pap kanpe nan wout. Souwè loksidan reyaji apre vizit mwen an Afrik, li frape yo fò. Pou nou konprann sa. E. M ap repete l la, fò lemonn konnen l. Yo fenk kòmanse atake nou. Men s on bagay inimen, s on bagay imoral. Lè w fè m ouvri bouch mwen, w ap mete materyèl anndan bouch mwen. M pa konn ki materyèl ke l ye. Ou mete m nan chanm fwad. Katrè èdmi pou minwi. A minwi, ou ouvri yon pòt prizon, ou fè m antre anndan l. Se maten mwen frape pòt, yo di m, Me prepare pou mwen pou m al pran American Airlines. Kote malèt, m pa konnen kote malèt ye. Men son gwo kou. Men, jan m wè peyi an apresye nou menm Moïse Jean Charles, m p ap kanpe travay n ap fè a. M ap repete l ankò, fòk Ayiti Pale avèk tout peyi nan mond lan. Ayiti pa gen limit jodi a. Nou jenerasyon sa a, se pa tankou jenerasyon pase yo. Nou jenerasyon sa a, se yon jenerasyon ki bezwen chanjman. E sa k fè nou fè apèl a jèn yo, nou di yo konpliman. Jèn ki kite Ayiti yo, prepare yo, yo gen pou tounen nan peyi a. Dyaspora, gon lè pou n vini isit. Ayiti cheri, nou wè k ap trennen jodi a. Ayiti pap rete jan l ye a. Kouman w vle mwen menm m son lidè politik. M di w m pa t janm pale ak Madoulo nan mwa novanm. 2021 wap egzijem pou dim sam te di ok kouman ou vle pou mandem kisam tal fè nan kontinan afriken poum baw rapò sou chak grenn moun mte pale avèl am di si wap tiyem tiyem menm pap pale mwen menm minwi pou rive 7 tè di maten yo di yap depotem yo banm yon bon delè de 50 mand ozetazini. Epi yo cancel visa a. Dan pou wè loksidan rele anmwe konnen m fwapel fò. Jiskobou nou prale. Sa se sekans kote ke Moïse Jean Charles li menm l ap relate fè a. Se tris wi. Se tris sa ki pase a. Pèsòn, ankenn Ayisyen pa ka kontan sa ki pase a. Kounya la nou pral envite w gade videyo sa an lon paske. Moïse Jean Charles, il a été accueilli en héros nan aéroport international tout s'en l'ouverture. Nan vil Katya epi a minwi. Katya epi rive a minwi ap poze yon kesyon. Epi a minwi edmi yo mete m nan prizon. Se maten an vè 8 è di maten yo yo pran m prizon epi yo di m soti y ap voye m nan American Airline. Yo fè m fè 2 zèdtan. Mon janm kwè E sa ki fèm mal Yon fanm ouvè bouch mwen Pou yo met yon seri de aparèy Anndan bouch mwen Se bagay grav sa ye Men Sa nap di Depi ou wè loksidan frapem konsa Konnen m frape ou fò Ayisyen konnen Se jiskobou nou pwale. E sak pa bon kite la. Fom salye jenès la pa kap goume. Diaspora kap goume. Klas mwayèn nan. Pèp ayisyen yo. Ouvriye yo. Geto yo. Seksyon kominal yo. Yo fenk komanse atake nou. M denonse ak etazini poze la. Son ak de lachte. Mwen se yon sitwayen ayisyen, yon ansyen senatè, yon moun ki te nan eleksyon. Ou pa ka mande m si m al yon kote kisa m pral di non. Sa se lèj. Men ou pa ka fè konprann ke viza ou te anile, eske e sa? Yo koupe viza a. Depi ki lè? Non, pandan pandan ki menm lan. Epi yo di m gen 5 an m pa antre Etazini. E ki mizè! Son seri de materyèl yo fouye nan bouch mwen. Materyèl yo fouye nan bouch mwen yo, ki materyèl yo ye m pa konnen. Ok, pou nou menm, son menas. Men menas sa a, pa p enkyete nou. Menas sa a, pa p entimide nou. Men son wont, yon gwo peyi tankou Lèzetazini, nou nan ventenyèm syèk, se konsa y ap aji. Koman w vle ayiti se nou nou se lafrik hein ayiti se yon zèl ki soti nan kontinan afriken ki tonbe an amerik fò n rekoud ayiti avèk lafrik se sa nou vin di e travay sa a li pap tonbe nan wout nou pwale jiskobou ke w vle ke w pa vle ayiti. Sak pase a se yon gwo leson pou nèg kap fè politik nan peyi Dayiti pou dirijan politik. M te toujou di nou nan emisyon, Lèzetazini pa gen ankenn lidè politik isi li byen avè yo. Li just ap sèvi avè yo pou kapab kraze peyi a. Lè w ap pran yon seri de desizyon ki ale nan enterè peyi a, ebyen yo p ap avè w. Men lè ou pran desizyon pou kapab kraze peyi a, pou fè peyi a pi mal, ou se pi bon zanmi Lèzetazini. Egzanp yon seri de prezidan ki te pase. Egzanp, Asasina de Jovenel Moïse. Donk, si Jovenel Moïse pa t antre nan liy ke li te antre a, batay kont oligak nasyonal e menm entènasyonal li pa t ap peri, paske yo t ap jere l. Men puiske li te anpe dewoute nan lojik Etazini an ki se kraze ti peyi yo, Ebyen on la asasine. Donk pou lenstan gen yon feuilleton ki kontinye ap roule sou kesyon Jovenel Moïse la. Mesye banm di nou yon bagay, mwen mpa renmen fache men sak rive a se revoltan. A wè, paske pa gon ayisyen ki pap santi yo blese nan nanm yo. Moïse Jean Charles c'est un ancien sénateur, c'est un dirigeant politique, menm lè yon nèg ou kapab kritikel de tout bagay men se yon ayisyen natif natal. Li rive Martelly, pèsòn moun pa t ap kontan. Li rive André Michel, menm André Michel nou pi pa renmen an, nou pa t ap kontan. Paske se pwòp Ayisyen parèy nou, nou gen menm san k ap koule nan venn nou. Ki leson nou dwe pran de sa? Fòk nou degaje nou mesye! Kou mèt janjak nou fè peyi. Abolotcho politik yo an nou fè peyi non mesye an nou fè peyi si nou fè peyi nou gon peyi nap fè tout bon vre nou di mesye ann kite enterè pèsonèl nou prime enterè kolektif lan nou batay pou sila yo ki pi oprime nan sosyete a nou fè yon peyi kote li fè bon de vivre. M pa kwè si Lèzetazini ap ba nou yon viza, li kapab panse fè politik avè l non. M pa kwè n ap oblije al depanse pil kòb pou tout fanmi nou rete nan peyi Etazini non. M pa kwè pral gen pwoblèm ensekirite nan peyi an pou gang ap bay pwoblèm pasi pala non. Nap chache rezoud tout pwoblèm yo epi nap fè peyi mesye nou gon peyi mwen menm m pap mouri etazini bon banm di nou bagay anpil moun ki nan peyi etazini lè yo nan 60 65 kan nan laj retrèt yo pap rete nan peyi an se la pou yo tounen mezanmi poukisa dirijan nou yo nou pa deside pou nou fè peyi sak pase la li grav wi moyiz joncha lè konsidere kòm en chyen. On la trete kòm un chien. Nou pa konprann non. Hum bagay yo grav mezanmi bagay yo grav. Banm di nou bagay. Nou konprann gwo peyi sa yo ap janm renmen ti peyi yo. Bon yo la pou yo detwi nou, pou yo anpeche nou avanse. Si w nan peyi sila w ap viv ou wè tout bagay byen. Men lè w andeyò peyi sa w ap wè se peyi ki pi kriminèl ki gen sou latè. Banm di nou bagay. Nou konprann si la Russie te yon ti peyi nèg yo pa tap gentan pyetinel deja fini avèk li men ekoute gen yon moun ki rele Vladimir Poutine menm si kelke pa li menm li gen move bagay lap fè tou wi men son pwisans li ye tou sa vle di pwisans pa anmède pwisans pwisans chache antann li avèk pwisans men quand il s'agit de peti peyi on vous traite comme des chiens Nou wè sa kap pase an Afrik la la. Ann kòmanse leve kanpe. Nou wè yo bay on koudeta. Junt la pran pouvwa a. La Frans ap ranje kò l pou l di non, kominote entènasyonal la di non. Ebyen, lè w wè yo kanpe yo kont yon bagay sa vle di li pa bon pou yo. Ebyen pandan pèp la wè li pa bon pou yo a, pèp la di ben ekoute, nou reziye nou, n ap fè manifestasyon, nou kenbe junt la o pouvwa a. Paske moun sa yo se pa anyen y ap fè pou nou. Gen mal, gen pi mal. Ebyen nou pran mal la. Ebyen poukisa nou pa fè yon bagay konsa tou mezanmi? An nou mete tèt nou ansanm pou peyi sa a. M pale anpil? Huh wi m pale anpil paske bagay yo grav, sa k rive la a mezanmi l pa ta dwe rive. Men ekoute, li lè li tan pou peyi sa a nou travay, nou rezoud yon seri de pwoblèm ladan l, pwoblèm ekonomik, rezoud kesyon kòripsyon, kontreband, batay kont kesyon ensekirite a. Epi, lè sa a, dirijan nou yo kapab genyen madanm yo ak pitit yo rete nan peyi an. Lè y ale nan anbasad, yo vle yo ba yo yon viza, yo ba yo. Yo pa vle tou, mèsi! Paske viza se yon sòt de koutwazi ke li ye. Èske nou konprann? Men, elas! Nèg yo ap fini ak ti peyi yo. Se sèl Bondye ki pou kase ren nèg sa yo. Paske nou menm nou pap ka konbat avèk yo. Yo deja mizle nou. Men yon sèl bagay, si nou mete tèt ansanm nou di nap fè peyi, ebyen yon jou kapab menm rive pou n di Lèzetazini, pa foure bouch ou nan afè nou paske nou pa mande w, nou pa lonje bòl ba ou.